Plis pase 2,240 moun mouri, anpil moun blese, anpil te lage de bra balanse, anpil dega materyèl, lekòl kraze, lopital kraze, kay kraze, wout kraze, bitasyon detwi. Met sou sa, 2 jou apre, siklòn Grace te vin ajoute nan dezolasyon ak soufrans popilasyon an nan Gran Sid la. Malgre sitiyasyon difisil peyi Dayiti te twouve l nan moman an, gouvènman an te mobilize pou l te pote sekou ak èd dijans pou viktim yo. Nou te fè anpil jefò pou lavi te reprann, pou lekòl yo te ka ouvè, pou timoun yo te jwenn èd psikolojik, kit ak kantin skolè, pou lopital yo te ka bay swen sante, pou wout yo te ka debloke. M apre voye yon gwo kout chapo pou tout moun ki te soti nan rès peyi a pou al manifeste solidarite yo ak frè ak sè ki te viktim katastwòf la. Fòk nou remèsye ankò tout peyi, sa ki pi pre tankou sa ki pi lwen, ki te kanpe ak nou nan eprèv sa. Pou nou fè relèvman ak rekonstriksyon zòn lan, nou te mande solidarite tout peyi ak òganizasyon entènasyonal zanmi Ayiti yo. E jou ki te 16 fevriye 2022, nou te reyini nan lotèl Karibe, yon gwo wonmble ki te penmèt nou rasanble pwomès don pou plis pase 600 milyon dola ameriken. Men nou konnen, pwosedi dekesman yo yon ti jan konplike e sa toujou pran tan. Lajan an pap vini nan men gouvènman an, Se chak òganizasyon ki te pwomèt yo k ap fè diferan pwojè yo ke nou te idantifye ansanm selon pwosedi pa yo. Bagay yo pran yon ti tan, men nou kòmanse pote bon nouvèl. Lòt jou, Minis Travo Piblik lan ak koutmen Bank Mondyal Mete an sèvis pon pwovizwa sou larivyè Grandans. Nan semèn lan, nou gen pou nou inogire l ofisyèlman. Mwen ka di nou tou, etid pou pon definitif la deja lanse. Toujou ak soutyen Bank Mondyal, UNICEF, Pam, bid ak FNE, gen 46 lekòl k ap repare aktyèlman. Gen 8 lekòl tou nèf ki bati e apèl dòf deja lanse pou konstriksyon 25 lòt. Travo piblik fè anpil jefò pou debloke wout. E li gen anpil lòt pwojè ki gen pou demare pou reyabilite plizyè twonson wout. Ak Ministè Anviwònman, gen anpil travay ki fèt. Ministè Agrikilti bò kote pa li, ak soutyen Bank Mondyal, usaid, FAO, oim, Kowoperasyon Kanadyèn, Kowoperasyon Swis, Konstwi, reyabilite kanal irigasyon e bay agrikiltè yo gwo kout men. Mwen pap ka site tou sa ki fèt yo. Minis konsène yo gen pou ba nou plis detay nan jou kap vini yo. Men, mwen ta renmen di nou, Tou sa k pase nan gran Sid fèt pou ban nou yon leson. Se pou nou aprann konstwi yon lòt jan. Zòn Sid la sou wout siklòn e p gen plizyè fay ki travèse l. Nou pa konnen ki lè katastwòf natirèl ap frape nou ankò. Se pare pou nou pare. Gouvènman m ap dirije a pa la pou lontan. Travay li se kreye kondisyon e bay sekirite pou nou ka fè bon jan eleksyon epi remèt direksyon peyi a bay moun pèp ayisyen an va gen pou chwazi lib e libè. Men, sa pa dwe anpeche nou kòmanse reflechi e jwenn yon konsansis lajman laj pou kote nou vle ale ak peyi a, sou pi bon manyè pou nou viv ansanm. Yon 14 out, zansèt nou yo te mete tèt yo ansanm nan Bwa Kayiman. Pou yo te lanse batay pou endepandans lan. Jodi a, se responsablite pa nou pou nou mete tèt nou ansanm pou nou òganize bon jan eleksyon, pou remete peyi a nan stabilite ki nesesè pou yon gouvènman eli ka lanse gran pwojè pou devlopman ekonomik ak sosyal peyi a. Map di tout moun nan gran sud la. Gouvènman an pap bliye yo. Malgre mwayen yo limite. Malgre sibvansyon gaz la vale yon gwo moso nan bujè nou. Nap toujou fè jefò pou nou pote kole e kontinye fè solidarite ak yo. Bagay yo difisil men nap travay. Ayiti paka peri. Nou ka chanje sa. Ke Bondye beni Ayiti. Mèsi bokou.